Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre la kayou pou nou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon konsènan tout sa kap domine aktualite a nan lakou peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la ebyen nan kat emisyon sila Nou pral pèmèt nou tande Ti Makak li menm k ap pote plis presizyon konsènan dosye lanmò Eric Jean Baptiste. Ebyen Ti Makak li menm li voye jete byen lwen pil akizasyon ki tonbe sou do l yo konsènan lanmò sa ki se lanmò Eric Jean Baptiste. Ebyen la famiy nou konnen genyen plizyè gwoup de gang kap afronte oubyen kap jere anlè la boul nou genyen gwoup de gang ti makak la li menm ki anlè fi sa ki desann pafwa kafou la boul bon m pap di pafwa trè souvan kafou la boul e ti makak tou li genyen baz li anba kay piron e pafwa tou enfòmasyon ki rive jwenn mwen ta fè kwè ti makak moute tout anlè tomasen 25 yon lòt bò genyen gwoup de gang nèg toto yo kap feraye anlè a group de gang nèg toto yo se nèg nan ti bwa nèg kris yo e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè gen yen de fèt ki konn ap fèt anlè taraz ebyen kris la li menm li konn abiye an flannè tou de blan ansanm avèk nèg yo toto avèk anpil lòt gran nèg anlè taraz kris la konn patisipe nan jan de fèt sa yo. Kidonk, enfòmasyon k ap sikile dan zan premye tan ta fè kwè se nèg Ti Makak yo ki touye Eric Jean Baptiste. Ebyen Ti Makak li menm li sòti nan silans li, li fè konnen moun yo ap mete yon chay sou do l ke li menm li pa ka pote. Antouka nou menm nou pa dcpj, nou pa la tou pou nou jije pèsòn, nou pa la pou nou pran dè desizyon, men etan ke jounalis nou menm nou pral pèmèt nou tande Ti Makak li menm k ap pale konsènan lanmò Eric Jean Baptiste, Ti Makak ki voye yon voice la, yon voice k ap sikile la, ebyen voice la vin jwenn nou la, nou menm la a nou pèmèt moun yo kapab konprann e tande kèk bagay, yon seri de bagay k ap pase nan sosyete a e pa bliye nan emisyon Maten Deba kote Esaü César li menm ansanm avèk Louko Désir nan yon ribrik avèk Tijan ebyen yo te anonse Eric Jean Baptiste genyen pou l mouri nan yon konplo, yo te anonse Eric Jean Baptiste nèg yo ap pwograme pou yo pran Eric Jean Baptiste nan yon konplo la a ebyen nou wè bagay yo la e yo te site non Toto Bòlèt anlè Taraz li te pale e Ta sanble Ti Jan te wè bagay yo klè. Èske Ti Jan te wè bagay yo klè oubyen nèg yo te konnen sa k pral pase a? Antouka, nou wè komisè gouvènman Pòtoprens lan li menm, li mande pou dcpj tande Esaü Cesar ansanm avèk Louko Desir ki yo menm ki te anonse yo pral asasinen Eric Yo gen polisye an kolaborasyon ansanm avè yo, yo gen wo grade nan lapolis la, menm nan wo kòmandman lapolis la ki ansanm avè yo, e genyen minis, n ap pale de minis Dorcy Bertho, anpil lòt ankò, Lis Ketel, tout nèg sa yo nan kole bouda ak bandi, nou wè anbasad amerikèn koupe viza nèg sa yo, anpil lòt nèg, se yo menm ki mete peyi a nan sa yo ye jounen peyi a ye jounen jodi a, se yo menm ki finanse bandi, se yo menm ki mete ti makak, se yo menm ki fè izo, se yo menm ki fè krisla, se yo menm ki fè tilapli. Se yo menm ki fè e 400 mawozo, se yo menm ki fè vitelòm, se yo menm ki fè anpil lòt nèg. Antouka, jounen jodi a mwen menm, m ap pèmèt nou tande ti makak li menm k ap pale. Antouka, mesye dirijan nan peyi Dayiti, n a gade nan yon miwa pou n wè kijan nou lèd. Si jounen jodi a, moun ap mouri pa pil e pa makòn, se nou menm ki lakoz. Se pa bandi ak zam k ap wete lavi moun sèlman ki koupab, anpil nan nou, nou koupab. Antouka lafanmi, an n tande ti makak li menm nan yon voice ki rive jwenn nou la, k ap bay. Presizyon sou lanmò Eric Jean Baptiste. Tout nèg tout moun ap pale yo di se nèg ti makak yo ki tiye Eric Jean Baptiste. Pandan Eric Jean Baptiste pa t an afavè m, m pa t gen oken pwoblèm a Eric Jean Baptiste pou m ta annik tiye Eric Jean Baptiste konsa. Bagay politik sa a n ap fè a. Toto a tout nèg yo mpa konnen an tout mpa konnen moun politik yo jere politik nou jere zafè politik nou pa melanje m nan nan dosye sa tande kòm m wè fòs lavolis la nèg toto yap chache pou yo rejwenn mwen pou yo ka atake m men m konn sa nap jwe a tande m konn wòl nap jwe a tande wòl nap jwe a jwe l byen ou konprann kòm e pitit souwèt mwen e maleri m ye. Jounalis yo menm, nenpòt sa nan li tande nou di nèg Timakak, yo peye nou menm pou n fè travay sa, pa vre? Yo peye nou menm pou n fè travay sa. Wè nou menm, nou menm jounalis sa yo, se pou kraze peyi a la nou menm tou nou la tou. Paske wè di, sa k bon nou pa janm pale yo. E tenten nèt nou toujou pale. Konprann? Dosye peyi a la n pa janm pale de li, gad jan peyi a ap fini n pa janm pale de li, e tenten n toujou pale sèt mwen. Politik sa pa pou rive sou mwen tande. Jere bagay politik nou, jere afè politik nou pase mwen menm m pa nan politik, m pa konn anyen nan politik, m pa nan politik. Jere afè politik nou tande. Kòm toto politik sa w ap fè a, jere la moun ou konnen m. Pa mete m nan dosye. Nou pa t fè anyen. Kounye a la Erik Janbatis ki pa menm gen rapò avè nou. Kounye a la n ta pral si Erik Janbatis jere jere bagay politik nou tande. N ap jere bagay politik nou. Pa vin bay pa vin ban m chay pote tande. Pa vin bay pa vin ban m chay pote. Jere bagay politik nou. Tout moun konnen ke m ap fè yon batay an toto se pou enterè. Enterè fanmi m epi enterè zanmi m, enterè pèp fis sa, se batay sa m ap mennen an towo. E nou konnen depi Boutilye rive Kafou, nou konnen tout sa yo ye pou tout ou ye, malere an leyè site anlè a, li mete tout deyò, kraze kay yo, epi l voye yo nan ti kou nouk anba nan zòn Oberi. pou y al rete. Tout moun konnen ke m ap fè yon batay entegre a misye. Leta Ayisyen konnen, ni chèf de lapolis, ni minis, ni senatè, tout moun konnen se batay sa m ap fè a Toto. Men, nan moman yo la, m vin wè Toto vire bagay la sou mwen, l vle vire l an politik sou mwen, l vle fè yon batay politik avè m pou l jwenn fòs lapolis la. Pou vin goumen avè nou, pou vin tye popilasyon an nan fè sa. Masak ap fèt nan laboul. Jounalis visye yo, sa yo bay kòp pou yo vale yo. San ezite, yon ni tou di, e nèg ti makak. Tout sak fèt. Nan laboul la, o nivo laboul la, Petyonvil la, yo di se nèg Timakak. Yo di yo peye yo pou yo fè travay sa menm. Malgre tout moun konnen m ap fè batay sa, se yon batay enterè. M di tout moun konnen, minis konnen, chèf de lapolis konnen, pa janm gen yon entèvansyon ki fèt. Okontrè, se yo menm ki mete rabò nèg sa yo, y ap chache fòs lapolis la. Y ap pran pòz ap di nou se gang, nou se bandi, pandan nou ap goumen pou enterè nou. N ap goumen pou enterè nou. Pase misye pa ka di, epi lè n te la, si n te konn al anmède l nan. nan tarazi an. M konnen de taraz a tou an tomasen vire. Se toto gen kontwòl tout sikri sa yo. L gen chèf gang li menm tout moun konnen l deja. Tout moun konnen Edga, chèf gang li an. Yo pa janm site non l nan anyen. Bon, men sitwayen an mouri la, bon, Jounalis yo menm, san ezite ankò, yo di se nou ki tiye sitwayen an ki se Erik Jan Batis. Men nou menm Ayisyen, kilè n ap chanje? Kilè n ap sispann kouri dèyè ti monnen moun pou n fè tenten? Soti pou jounalis sa yo. M pa tap pale non tout sèten de tan ou m pa tap pale men jodi a la m deside lage odyo sa menm e m lage l plis se pou jounalis visye yo e pou yo m lage l menm. Bon pitit nèg la yo kidnape l bon m pa konnen si se yon mansonj ou si non yon verite m pa konn kijan l ye. San ezite Yannick di se nèg ti makak. Bon an jou swa sa lèm tande yo pran pitit misye yo di nou menm jou swa sa mal dòmi rezon fèm mal dòmi m te dwe wè misye nan menm boul te ye m te dwe wè misye nan menm boul te ye paske si e lajan ke misye genyen ki fè lap bat kòl la m tap pran anpe nan men misye bon men domaj. An domaj. E goumen politik sa kap fèt la Toto. Ou vire lan politik sou mwen. Yon fason pou jwenn fòs la polis la. E pa vre? Bon. E popilasyon an konnen tou. Nou menm. Nou pa batay nan fè an. Nou pa batay e pa pou sa nan batay. Nou pa fè abitre sou moun. Tout vire nap di nèg ti makak pran machin ap vire e tout jounen konbyen moun nou tande nèg ti makak yo tiye pandan yap vire nan zòn nou di yo. Konprann? Machin mwen m vire l nan m vire l nan grenye, m vire l nan piron, konbyen moun nou tande ke nou tiye nan zòn sa yo? Anpou m rive jis laboul Pou m al fè masak, yo tiye bon mwen yo. Yo tiye yon pakèt moun avan el aprè de 6 moun chofè moto, machann gaz yo tiye tout jounalis visye yo. Annik di nèg ti makak. E batay politik nap mennen sou man an. M te gentan la pou m mouri deja, m pa pè l e m pap janm pè l ankò. Konprann? Si m gen zam jounen jodi a e Toto k fè m gen zam nan men m. Paske e li ki te soti pou l tiye nou an tout fanmi nou. Konprann? Misye tiye tonton m. Ata nèg komisarya sa yo menm, komisarya Tomasen sa yo menm. Y al pran tonton m nan lakay li menm, y al tiye l. Bon malgre sa m toujou rete jan m te ye a. M toujou aji ak rezon m. Nou Ayisyen, louvri je nou. E pa janm pè pale tou. Moun ki fè kòz, se pou m di li fè kòz. Pa janm bay manti, pa janm pè pale. Hey bann jounalis sa yo. Olye n pale de peyi. Pou n jere dosye peyi an ou bann politisyen yo kap fina peyi an. Nou pa pale de sa yo. Non. Epi nou bezwen fè it. Nou site non. Nou bezwen fè views. Nou site non. Nou bezwen YouTube ba nou kob nou site non. E pa vre? Pèp la avèm e pa pou e pa paskem ti visye non sim te ti visye pèp la pa tap avèm non em pa tapal janm kanpe anfas toto pou enterè non ou konprann e pou enterèm map defann ou konprann ou non pale sak nòmal pale sak verite tande epi sispann site nonm poun ka fè it tande poun ka fè vyouz tande pou youtube ka banou kòb e sa nou bezwen. Pale nòmal de peyi an, pale pale a politisyen yo pou chanjman an, ou konprann? Pale a politisyen yo, se yo k ap kraze ape, yo k ap kraze peyi a, ou konprann? Se yo menm, se avè yo pou nou pale. Konprann? Nou toujou plis kwè sou kraze brize e detui, sou sa n toujou kanpe, ou konprann?